Bon jodi a la nou genyen sivil ki se youn nan responsab ki te otanse manifestasyon an. Nou wè ke se yon manifestasyon ki ta sipoze soti. Depi a 10 è, li pratikman 1 è 12, ki sa ki anpeche ke nou sòti la sivil? E m ap remèsye w pou kesyon sa. E nòmalman, nou te dwe demare la a midi won nan planifikasyon k te fèt. Men sepandan, sa w wè moun ki te an inifòm oswa m ka di lapolis te fè yè a, Li fè gwo enpak sou manifestasyon jodi a paske revandikasyon yo pa diferan. Revandikasyon pa diferan, se toujou pwoblèm ensekirite, lavi chè, lamizè, pwoblèm grangou. Men jodi a, sa fin pase nan yon seri de katye, gen de bann nou te pale avè yo, yo di yè yo gen de enstriman k pèdi nan kesyon gaz la. Ou vin konprann menm Didier san èn gen la e pa li ki t ap vin jwe pou nou. E pa son sa n ta dwe genyen. Men kòm nou te gentan lanse tou, nou pa ta ka desevwa jounalis yo pou n deside ret lakay nou. Kidonk e sa fè, nou t ap fè konsètasyon la a, apre kèlke minit, n ap demare an depi de tout bagay. Men fò m di w, yè pa gen okenn rezondèt. Pou lapolis te masakre, mwen te la yè tou, masakre moun yo ak gaz konsa. E revandikasyon yo se leve kanpe kont lavi chè, kont grangou. Nou menm nan AON, nou pap di anyen diferan ke sa moun yè yo tap di an. Sèlman mach yo a te rele mach wouj. Se ke jodi an, nou menm la, an en sèl òm, jan w wè nou an, nou pral demare la nan kèlke minit. Nou di w se yon pakèt aranjman. Ou wè ti je sa n gen la, cha sa e pa li n tap genyen. Gen bann, nou antann avè yo, mwayen nan men yo, poutèt streamer yo di yo gen k pèdi yè, yo pa ka vin la. Lapolis panse l ka entimide nou pou n pa leve kanpe kont Ariel avèk alye l yo, Fusion sdp, Verite Inite, enben n di yo se byen konte mal kalkile. Nenpòt jan sa ye, leve kanpe ap fèt nan peyi a. Pase gon pwoblèm gaz, gon pwoblèm grangou, gon pwoblèm lamizè, gon pwoblèm lavichè, sa yo reyèl. Gade yon lekòl ki pral ouvè ou menm kòm jounalis. Sa yo se reyalite, nou pa ka pase odela de yo menm. Wi, men kounya la Civil, nou konnen ke ke nou te fè yon kokennchenn manifestasyon, nou t ale devan rezidans prive Jean Bertrand Aristide, nou konnen ke nou t ale avèk yon foul konpak. Te genyen anpil moun. Epi jounen jodi a la nou pral wè ke nou prale devan ka Jean Bertrand Aristide nou pa menm ke pou nou paka reyini foul ke nou te reyini an. Eske w pa panse li ap yon echèk total pou nou? E ban m di w, ou menm kòm jounalis, m panse lè w t ap travay, ou fèk kòmanse, w ap pran pwomosyon nan près la, avèk jodi a esperyans ou vin genyen, gen bagay ou metrize. Lè w metrize li w konnen lavi a gen wo l gen ba. Men pa bliye tou, momentum nan pa menm a 26 jen. 26 jen dan la vèy, lapolis pat bay gaz, yo pat arete militan. Gen 3 militan ki kwoupi la a, Fò Dimanch, Delma 33, e yè yo arete yo. Enben, yo libere yo, konprann? Yo libere yo, se yo ki, wè e yo ki banm enfòmasyon an la. Men maten yo pa t ko libere yo. Sa vle di, tout sa yo fè enpak. N ap fè tout sa pou n fè. N ba w garanti, sa k pi enpòtan, sistèm konwonpis Ariel nan tèt li a alye l yo, li p ap ka kontinye. Li p ap ka kontinye. Paske jodi a, fò n sove Ayiti. Ayiti pa ka peri. Fò n sove Ayiti nan tèt ansanm, nan youn ak lòt. Nou te mobilize pou nou te bay popilasyon an fòs ak detèminasyon pou nou t ale kay Doktè Jean Bertrand Aristide ak tout kaye doleyans popilasyon an ki se gaz la paske chak tan nou prevwa manifestasyon le 15 yo refè l tou se jou sa yo chwazi malgre tout pwoblèm yo stoke gaz la pou tout ponp ka ouvri pou moun ka vin pran gaz tou sa yo tou fè pati sabotaj nan mobilizasyon ki gen pou fèt la la. Sa vle di ke nou jije bon lè moun nan ap achte yon galon gaz 100, 150, 200 dola, otomatikman ponp la ouvri l kèlkeswa sa l te genyen kòm aktivite, l oblije kanpe l pou ke li menm li jwenn gaz e yo p ap bay gaz otomatikman nou deplase tout ponp yo ap distribiye gaz men tout moun pran liy pou yo pou yo ak machin yo pou yo vin pran gaz pou m montre w ke nan ki degre n ap viv anndan yon sosyete. Chak tan nou anvi deplase pou n soti nan sa n ye la a, gon ekip moun byen detèmine ki ap konprese nou, sa vle di ke men envizib yo ki enpeche ke nou menm nou soti yo, nou oblije di n ap n ap kanpe mobilizasyon an jodi a, n ap pran yon rekil pou n retounen a fòs nan jou kap vin la yo e m kwè ke pwochènman nap bay konferans de près pou nou di kilè ke nou menm nap relanse mouvman ankò o mwen lè sa konsyamman m kwè ke pèp la ta dwe bay yon repons konsènan de gaz, ensekirite ke nap pale la, lavi chè, epi lekòl ki pral ouvri la pou mwad septanm nan. Se jou k ap konte yo, lekòl ki monte yo, moun ki p ap ka voye pitit yo lekòl, moun ki pa t pran kanè pou pitit yo pou ane ki fini an la. Bagay yo tèlman konplike e pèp la konprann e se yon siyn ke yo voye bay pèp la, gen nesesite pou yo souke kò yo, pou yo soti nan eta detrès sa ke yo ye a jodi a. M ap toujou la nan geto, m ap toujou la avèk òganizasyon de baz yo. pou nou redouble fòs nou ankò pou nou kraze tout konplo paske jodi a n ap trense gon ekip k ap detrense e sa pwouve nou ke si se pa geto a m kwè yèswa la si se pa t lapli sa k te tonbe m kwè ke anpil bal t ap chante sa vle di ke chak tan nou anvi soti nan sa n ye la gen yon ekip moun k ap bloke lawout e n konnen jou a pa twò lwen pou ke kòd la kase paske fò Ayiti Pran souf li fò moun ki an ayiti viv e fòk nou viv tankou moun e m kwè pèp la prè pou l sove tèt li nan kondisyon sa e sa pwouve ke pa gen pyès moun ki ka fè anyen pou pèp ayisyen ke se pèp la k pou sove pèp la e m kwè ke tou jodi a la a prezidan doktè Jean Bertrand Aristide ap pran nòt paske gen nesesite pou ke si l ap di wi oubyen non pou pèp la konnen èske l ap mouri ajenou oubyen se debou lap mouri ou di mwens eske l prè pou l bay gout swè l gout san l ke lanati mete sou wout li pou l ta ba l yon twazyèm chans pou ke li vin pran tèt gouvènman tranzisyon sali piblik la ou di mwens si se yon moun ke lap bay ou di mwens kijan pèp la li menm pral rekalkile bagay la selon repons ke l gen pou l bay pèp la. Em kwè ke repons lan fok li bay li em konnen kel pa tro lwen.